Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou prale nan departeman di nò wès se sa wi nan zòn nan komin Sen Lwi di Sid. Bon! Nou konnen lòt bò a la a, gen anpil bandi nan zòn sila. Dènyeman, m te prezante nou yon emisyon kote ke genyen 2 gwoup k ap frape kòn yo, se kan Level avèk kan Erik. Nou te gen chans tande 2 vòys e kote ke nèg Level yo fè konnen yo menm, Yo pap jwe? Pandan ke yo te anonse ke yap vin fè yon masak. E nou te masak la fèt vre paske te gen anviwon 5 jenn gason nan yon zòn kote yo antre, yo vin rache nèg sa yo. Ebyen ki sak pase? Nèg yo ap frape toujou. Fòm di nou ke baz Erik la pran kou toujou. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, gen yon bandi Misye bosal anpil misye nan kan Eric lan misye bwè dlo bouch li misye se youn nan nèg ki tap bay anpil pwoblèm paske nan baz sa depi ou di non sitwayen sa ki se Jean Damas anpil moun gen pwoblèm ebyen misye mouri nan yon zòn ki rele men vyèl kisa misye al fè misye al fouye yon moun tèt chaje misye al rale zam sou yon moun epi se la misye jwenn lanmòl. Yo rache misye, alò ponyèt misye pran plizyè kout manchèt. Misye sonjed, yo koupe tèt misye. Bon, antouka, e si w ap gade byen, w ap wè yon rigòl san atè a. Se kòmsi tèt misye pran anpil bagay. Nèg Landerè yo gen yon fason wi, gen yon mòd operatwa yo menm. Sa vle di rache. Nèg sa yo, yo gen dwa pa vle gaspiye bal yo, e pwis rache yo rache w. Donk, le ti pilè pati Jan Damas, se konsa misye pèdi lavi l, misye te nan kan Erik lan, misye t ap bay anpil pwoblèm nan zòn sila a. Yo rache misye, e se misye ki te pi mechan nan baz la. Bon, fò m di nou ke, yè swa, gen youn nan baz sa ankò ki mouri, yon lòt nèg. Misye mouri, misye rele Ti Nononm. Swa misye rele ti nonnon m obyen ti non m. Misye mouri kay yon ougan paske yo te limen yon lwil nan dèyè misye. Misye te fè move bagay. Alò, pou moun ki pa konn sa k rele lwil la, se lè ou gen dwa vòlò yon bagay, ou fè yon moun yon move bagay epi yo limen yon lanp malefik dèyè ou. Ou pa gen dwa chape. Paske nèg ponyèt si a, depi l limen yon lanp dèyè ou, Monchè oo, ou ka rete ou chèch ou chèch ou chèch jiskaske w mouri. Bon brèf, se konsa baz la ap depatcha. Baz Eric la. Men nèg Level yo m pa pran nouvèl yo menm, m ta renmen konnen sa k ap pase nan baz sa a paske bay yon popilasyon pwoblèm maten midi swa, m panse omwen fò moun yo kapab jwenn yon souf. Moun nan zòn Gama nan gwo difikilte. Anpil tcheke m. Non wè dènye man m te fon emisyon kote m te pale de plizyè zòn. Men la m ta kapab di se tout afè spesifik. La zòn de Gaman, alò m pa konnen si se yon zòn ki sitye li nan komin Kwadèboukè oubyen Tomazo. Men fò m di nou ke sitiyasyon an difisil pou moun sa yo ki nan zòn Gaman. M ap pwofite lanse yon mesaj. ak yon chèf ki rele Azibe. Azibe, bay moun yo yon ti vakans. Paske, depi lè ou vin nan zòn nan, m ta kapab di, moun yo ap monte le syèl pa do. Mwen menm depi m konnen nou, m ap pale avèk nou. Paske se misyon sa m genyen. M pa gen misyon pou m joure nou. Men m gen misyon pou m pale avèk nou, pou m fè nou konprann ke defwa, lè se ti malere, malerèz n ap kase ponyèt, Li pa bon. Azibe, se yon moun ki te nan prizon le 18 me 2018, daprè enfòmasyon m jwenn. Li pase yon bon ti tan. Nan dènyè evazyon prizon Kwadèboukè an, ebyen Azibe te sove. Depi lè sa a, Azibe al tabli baz li nan zòn Gaman. E pwoblèm. Azibe yo fè m konnen ke depi yon moun ap fè kay lotbò a, Fò yo peye w. Yo fè m konnen ke depi moun nan ap mete dal a zibe, fò l gen yon kòb pou l ba w. Gen yon ti malerèz, se dlo l ap vann. Li reyisi fè de pyès kay men kanmenm, ou takse l. Bagay la di. Fò m di w ke menm lè w wè moun yo pa plenyen, se paske yo pa ka plenyen, paske se chèf ou ye. Men tande, al sou yon lòt tèren chas, paske moun yo se malere, malerèz yo ye. Yo pa gen anyen yap fè. Donk, si w wè yo pa pale se paske yo pè w Azibe. Men, anpil mesaj vin jwenn mwen pou di ke yo santi yo pa kapab ankò. Fò m di nou byen, kòman nèg sa yo al tabli baz yo anlè a? K anpil lòt nèg wi. Nou konnen Obama, ki gen yon non k rele Pastè, m kwè. Se Obama k te toujou ap vin avèk nèg sa yo nan zòn nan. Te gen Sonn tou ki te alèz ak nèg sa yo. Men le fèt ke Sonn nan mouri, Gaman, e Pastè mouri tou, Pastè ki rele Obama, ebyen nèg yo kontinye vini nan zòn sa a e nèg yo tabli baz yo nan zòn sila a. Yo gaye kò yo nan tout zòn nan e depi lè sa a m ta kapab di moun nan zòn Gaman, moun nan zòn Gedon, moun nan zòn Tèblanch, Sa map pale la pou tè blanch, moun sa yo nan gwo difikilte depi lè sa. Mesye frè m yo, hum, m gon konsèy map pote pou nou. Wè lè nou vin nan yon zòn, nou se chèf se vre, nou gen gwo zam se vre, pa fè pou popilasyon an pa renmen nou. Fè an sòt ke popilasyon an kapab boukliye nou. Men lè w vin nan yon zòn, wap fè moun nan zòn nan abi. Sa w di w fè la? Sa w di w fè? Se kòmsi w ap fouye tou pou w antere pwòp tèt ou. Moun kote w ap viv la, w pa ka fè l abi. Donk antouka, sa fè dezyèm fwa mwen lanse apèl sa bò kote mesye yo, paske genyen zòn Gedon, Galèt Blanch, Tè Blanch, Gaman, anpil lòt kote, donk moun sa yo, yo pa kapab ankò. M pral kite nou avèk Yon deklarasyon kote ke yo konvoke yon lòt manm SPNH 17, se Domon Sencyr, yo konvoke misye nan IGPNH, sa vle di Enspeksyon Jeneral Polis Nasyonal Dayiti. Men, ou konn sa k pi grav la, se ke yo pa mete ankenn motif. Donk misye te vini avèk avoka l maten an, Yo sanse pa t tande li, yo ranvwaye odisyon an pou yon lòt jou, men fò n di ke se pa envitasyon, se konvokasyon. Eske nou konnen Léon Charles kraze lapolis la nèt? Talè m pral vini, paske m pral fè yon emisyon espesyal, paske mwen menm, franchman m gen pwoblèm avèk Léon Charles. Pwoblèm nan se pou fason lap dirije non. Men m gen pwoblèm avèk twòp vwa kap leve pou mande Léon Charles demisyone e ke li menm bon li rete mòdikis. Ann tande avoka Domon Sensi epi Domon Sensi kliyan an ki yo menm tap pale konsa. Bonjou avèk laprès, bonjou avèk tout moun kap tande nou nan moman an. Donk nou te gen yon konvokasyon vrèman jan w di l lan avèk Ijeplan, Ijpnh men genyen yon kontretan paske yo kòmanse tande nou, yo ranvwaye l pou demen maten. Donk demen maten n ap tounen la ankò pou n ka pou yo kapab fini avèk entèvyou an. E se ki sa yo repwoche w yo? Bon jiskaprezan yo poko yo poko vrèman di nan anyen. Nan moman yo vin chita pou y al tande nou an. Se nan moman an bon m pa konnen kisa k pase yo di nou demen si Dye vle depi pou vis ok. Ki motif pou pwovokasyon sila yo? Se sa m di w nou pa genyen motif lan sa fè avan nou te ekri pou nou te kapab konnen motif lan yo pa ba nou motif lan e se wè nou wè yo konvoke nou ankò nou pa vle fè tèt rèd nou tounen ankò. Donk, kounya la a yo di nou pou demen, n ap tounen ankò demen. Yo di nou aprè demen, n ap tounen aprè demen. Paske nou andedan enstitisyon, nou pa ka kouri pou enstitisyon, nou pa ka pè enstitisyon. Antanke yon manm nan OCNH 17, nou konnen pifò manm yo yo menm yo gen manda dèyè yo, sa ki gen pèsekisyon politik dèyè yo. Kòman moral ou menm ou ye aprè konvokasyon sa a? Bon, moral mwen toujou rete wo. Paske m konn nou te atann avèk sa, paske se nou menm sèl. ki te rete yo potko manyen nou, petèt yo potko jwenn strateji oubyen mwayen pou yo te manyen nou an. Donk nou, moral la rete wo. Nou jis rete ap tann ki sa k ap di, ki kesyon k ap poze, ki sa, pou ki rezon ke yo fè apèl avèk nou la. Donk, n ap tann. Kòm nou genyen pou demen, n ap tann demen pou n tande ki sa k ap di. E nòmalman, lè m rive la akonpanye de Don Monsensi, On a tente de nous faire savoir que l'IGPNH c'est une institution administrative et disciplinaire. Sa vle di y ap, yo vle mete nou kyetud despri, nou pa bezwen pè. Men nou menm, on a ete oblije de faire profil ba, poukisa? Paske nou di tèlman gen vyolasyon dwa moun, tèlman ke yo vyole dwa polisye, de pou vin IGPNH, ou oblije su la defansiv, Okin lèt devitasyon. Jisko moman ou je vou parl, Domon Sensi pa konn pouki sa l la. Ou wè sa m di w lan? Men ou konnen ke Domon Sensi fè pati don strikti sendikal ki se SPNH 17. E SPNH 17 ap charye revandikasyon polisye yo. Donk swivan sa m aprann, le diskou oubyen les interventions de Domon n'aurait pas plu à DG Léon Charles. Dayè di la mentnan, si sè diskou, si. ki a eu le courage et le culot de m di de se mettre en face des dirigeants ki malheureusement ne prennent pas swe des policiers ou konprann byen lè SPNH ap charye revandikasyon polisye yo defann polisye yo nan ekipman nan travay nan kondisyon travay wap gade polisye pral fè intervensyon nan matisan, chap pran pan ka otchou. policia pouvi. Et nous sommes presque cinq opérations jusqu'en six. Aucune opération n'a réussi. Donc, l'organ structure syndicale consacré et ses chars revendications, les dirigeants de l'Etat-major devraient consulter les services de cette structure pour aider à un bon avancement de la police nationale. Mais l'invité, pour m'intimider, nous-mêmes nous dénoncer ça et nous toujours dire que Gen 2 polisye kap bay vag mwen menm je connais 10 polisye ki m'ont dit qu'ils allaient remettre leur démission de cette institution parce que institution yo pa protège yo donc nan sans sa nap toujou di yo que la meilleure des stratégies c'est de tirer la révérence de tirer la révérence parce que si ou pa tire ou ka mouri wap gad on dame kap kriye la sou radio caraïbe malheureusement pitit li mouri a 33 ans li di pale poukisa donc nou menm fòn konprann que batay sa l pa piti. Batay pou revandikasyon polisye yo pa piti, batay pou chanjman kondisyon travay yo pa piti, batay pou lè polisye a mouri pou y ap kouche madanm li pou yo ba l chèk la li pa piti. Fòk nou menm kòm polisye k ap gade m, k ap tande m la, nou rejwenn estrikti sa paske si nou tout mete ansanm, revandikasyon ap rive kote pou yo rive an. Men sèl sa m konnen, la défaite du doit est éphémère. Il est bruit que sur le dossier d'Abelson Gwo Nèg, gen 2 moun ki kanpe an kwa pou liberasyon. E n ap di tout polisye rete mobilize paske nou bezwen sipò nou. Paske Abelson Gwo Nèg c'est une figure. E en di de la revandikasyon dè polisye, Avès Longonèt pa gang, li pa bandi. Donk wè fè w konprann ke lè yon polisye kanpe nan mikwo pou l ap di ekoute kondisyon de travay polisye yo pa bon, lè polisye pral nan operasyon cha, cha ap gen pàn, cha ap gen pàn. Sa vle di gen anpil lòt revandikasyon ankò ke l pote. Donk se sur ke sa n'a pas plu au chef men se laverite. La vérité doit être dite. Donk se nan sans sa w ap konprann ke nou menm.